Kòman mwen ka fè aktyalite a? Bonjou bonswa tout moun kontan ansanm avè n yon fwa ankò n rete konekte sou chanèl la Sofia TV 83 ou konn sa l ye deja moman pou m pote pou nou prensipal pwen ak lòt ki pral devlope nan jounal la pou jodi 17 desanm 2022 a rete la poko deplase men nouvèl la an detay. Lapolis kontinye fè dega nan baz 400 Mawozo presizeman nan Kwadèboukè, sa w tande a anpil bandi bwè dlo bouch yo, kote lapolis kontinye mache sou fyèl bandi e Ti Magali an aksyon, sa w tande a anpil nèg tonbe e enfòmasyon yo deja konfime bagay la pral pi grav nan jou k ap vini yo la. Kite m anonse n nan Gonayiv bandi kontinye simen latèrè, nèg yo pase yo piye moun devan katredral la ki twouve l anfas meri a, sa w tande a yo ratibwaze Anpil lajan pote ale e tout moun konnen ki ekip ki dè do zak kriminèl sa e jodi a Kanbiz yo nan gwo difikilte nan moman n ap pale a. Nou prale nan Ti Rivyè Latibonit ekip Savyen an kontinye ap frape, sa fè pratikman 5 kan depi Luckson kenbe tèt ploton an Bagay yo vrèman dejenere. Pwen sa yo lòt ankò pral fè prensipal enfòmasyon an pou jodi a rete konekte ansanm avè n, sonje abòne si w poko fè sa, enfòmasyon yo ap kontinye vin jwenn ou chak fwa nou poste yon nouvo videyo sou chanèl pa w la. Nou prale nan baz 400 mawozo. Yè fò n di ke genyen yon bandi 400 mawozo, kaka mimi. Se yon nèg ki frajil anpil anpil anpil anpil. Nèg sa fòm di nou byen li rete anndan pak Pierre Louis men ta sanble se nèg udmo yo ki sablel men daprè dènye enfòmasyon m genyen ta sanble misye pa mouri paske te gen 3 nèg sou moto a yo pa vrèman idantifye si towo sa tonbe se nan stasyon Mibalè a genyen toujou nan blòk 400 mawozo yo paske nèg vitelòm yo tou yo menm yap frape vitelòm se vitelòm 400 mawozo se 400 mawozo. Nèg yo, daprè enfòmasyon ki vin jwenn mwen, nèg yo antre kay moun nan Ladousè. Nèg sa yo achte zòn sa a mezanmi lajan kontan. Ekoute mesye, m toujou di nou sa, kòman fè on nèg ou bandi, ou antre nan on zòn, menm lè zòn nan se te on zòn enmi, pa bliye moun ki nan zòn nan. Se mete bandi yo mete yo cho. Moun yo pa janm renmen bandi vre mezanmi. Bon banm di nou yon bagay kite pou wè gon fòs ki vini la kap fon travay serye pou wè si epa pèp la kap mete fòs sa devan pou di an al mache pran yo. Dim non. Lè n rive yon kote mesye bay pèp la yon ti kras pwoteksyon moutre l ke nou avè l etan done ke se nou menm ki gen pouvwa se nou ki gen manèt mal la nan men nou nou ka fè mal la men Bay popilasyon an chans mesye. Pandansetan fòm di nou ke gen plizyè bakòp ki yo menm ap frape nan kwadèboukè a la. M gen kèk tan m pa tande Ti Magali men fòm di nou byen ke Ti Magali toujou la. Si w vle di l nan jan chèlbè a se Ti Magali l men jan moun yo toujou di a se Ti Magali ok. Genyen youn ki se Ti Kalòj ba wi nèg sa yo. yo pa nan jwèt. Nèg ti kalòj yo fòm di nou nèg sa yo mechan anpil e ta sanble nèg sa yo pi mechan ke nèg ti magali yo paske nèg sa yo menm yo toujou mete pye yo atè se de machin nèg sa yo pa janm pa ansanm ou pa janm wè youn pou pa wè lòt epi genyen tou yon lòt gwoup ki rele 3 zonbi tande byen wi nèg 3 zonbi yo menm e 3 nèg ki nan yon machin zo reken nèg sa yo pa manje anyen frèt tande nèg sa yo bandi teste yo plizyè fwa deja konprann se menm jan m ta kapab di tankou Ariel ki mete gwo jilè l sou li enben nèg sa yo m ta kapab di yo gon jilè pa bal ni anba po yo ni anlè po yo na konprann nèg sa yo yo di yo gen po tòti sou yo. ebyen se nèg sa yo ki yo menm ap fè koze e nèg sa yo yo nan kwadèboukè a la a yap batay a 400 mawozo se prèske chak jou la ou tande yon nèg la tonbe men nèg yo tèlman fè krim jounen jodi a la ou oblije mande tèt ou ki kote sa prale. Eske n konprann? Paske m gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, kòman nèg yo rache 2 moun? Gen yon tip li menm, alò misye konn ranje telefòn. Epi bandi yo bay misye telefòn pou ranje pou li. Epi sa konn rive tou foto yo chape la, y al lòt kote, epi bandi yo vin ap chache misye. Alò yo fè misye yon dènye kou, gen yon telefòn yo ba li a tout foto. Epi foto a pran lari. Kounye a yo di, bon, sa se misye pa gen dout. Epi lè y ap chache misye yo pa jwenn li. Yo jwenn manman l a papa l ap sot legliz. M pa menm bezwen di nou ki sa yo fè. M pa menm bezwen di nou menm. Sa vle di n a va konprann degre de mechanste, de kriminalite nèg sa yo. Si demen ou wè se yo menm ki nan difikilte k ap di tanpri silvouplè ban m lavi, wa konn sa wa fè. Lè sa a wa kite l soufri paske pa pote ankenn chay pou pèsonn. M sonje gen yon lè, gen yon minustah ki bay yon bandi yon bal nan dèyè. Grenn bal sa a, m gen enpresyon l mache, l kraze tout jarèt li nèt. Epi misye rale, l antre nan yon koridò pandan m ap pase, l di, Tanpri frè m, fin touye m. M di, Zanmi m, te mete w sou latè. Nan apremidi, yo vin pran misye nan yon bourèt kou l rive l mouri. Li mouri santi. Ebyen, se pou m di nou ke. Gen bagay wap fè ou oblije peyel sou latè men an nan jou a ann priye pou sa paske lè dyab la antre nan tèt ou l fè w fè mal menm dyab sa ankò se li menm ki fè kenbe w pou peye tout mal sa yo ke ou fè a. Jounen jodi a la a m te di nou ke gen plizyè rezon ki lakòz lanmò sanjou parèt tèt li. E youn nan rezon prensipal yo se paske Lanmò San Jou estime ke nèg yo pa vrèman ap chache l vre e nèg yo poko ka fè l anyen. Feblès ki te genyen se paske nèg Vitelòm yo t ap tagèt li anpil. Men kounye a kòm yo fon poze, ebyen Lanmò San Jou parèt tèt li. E Lanmò San Jou, sa k pi enpòtan an se paske li te pèdi kontwòl baz la. Men se apre li menm a Gaspiyay fin touye ti Ivenson. Ebyen nèg yo kòmanse repran kontwòl baz la. Gaspiyay antann li a lanmò san jou epi nèg sa yo se yo kap fè koze kounye a paske se prèske chak jou ou wè lanmò san jou sou yon tiktok. M pral pèmèt nou nan lòt emisyon an swiv tou tout entèvyou konfrè nou yo nan voa Kreyòl reyalize avèk depite sa ki nan kongrè ameriken an ki se yon ayisyèn yon amerikèn dorijin ayisyèn. Ebyen, li pale. E li pale ak kè li. Retire zam yo nan men timoun. Se pa evidan pou gang yo kenbe nou nan esklav. Ebyen, n ap tann paske gen anpil pwomès yo toujou fè. Pwomès yo pa janm reyalize. Se yon veritab kalvè tou pou moun ki pral labank yo, ki pral fè tranzaksyon pou jwenn yon ti lajan parapò a kadaran ki jiskaprezan bloke kote. chofè yo pa kapab pase pou transpòte lajan pou rantre nan site Mitaj Arcade la. Epi dosye jistis alapwòch fen fedane a, otorite jidisyè yo nan tribinal premyè enstans Senmak yo pa chome apre plis pase 7 mwa pake a te paralize. Odyans koreksyonèl yo yo ap dewoule nan tribinal la pou jodi vandredi 16. An desanm 2022 a, odyans kriminèl san asistans jiri yo ap dewoule nan tribinal la kote gen 3 dosye k ap gen pou pase, selon administratè tribinal la ki se mèt Exumé Flemond. Epi genyen otorite minisipal Tigre Latibonit yo ki pibliye rapò ankèt. Yo ta pral di pou kantite moun ki deplase yo, swivan rapò ankèt sa a, gen plis pase 9 mil moun enben ki kouri kite kay yo pou evite yo pa viktim anba men bandi ak zam ki enstore yon klima terè nan komin Krivyè Latibonit. Rapò sa a li fèt sòdi 18 oktòb pou rive 15 desanm 2022. Daprè majistra a ki se Lerestor, majorite moun sa yo, yo kouri ale nan diferan vil tankou Senmak ki akeyi 2400 moun, suivi de komin Bèlèr avèk 1954, Lyankou gen 1200 ki pran refij, gen 450 ki pran direksyon Machan Desalin, 374 ale nan vil Gonayiv, Lachapèl rekeyi 300 epi Kap Ayisyen genyen 47 moun ki yo menm pran refij yo pou site sa yo sèlman. Gen de komisyon minisipal la ki di yo preokipe pa vas mouvman popilasyon yo mande otorite santral yo pou yo fè yon entèvansyon ijan. Nap sinyale pou zanmi yo bandi ak zam nan Savyen ki gen nan tèt li Luckson Elan enstore yon klima terè nan divès lokalite vale Latibonit depi 2016. Yo touye, vyole jèn fi ak granmoun, piye e menm mete dife. nan kay abitan yo anba zye enpuisan otorite yo. Dosye kabiran, Ekonomis Samuel Bernard deklare chantaj manm sektè petwolye a ap fè jounen jodi a pou fòse responsab ponp a isans yo achte pri pwodui petwolye a an dola ameriken pral gen gwo konsekans daprè ekonomis la. Sou popilasyon, li fè konnen pri pwodui premyè nesesite yo byen pral ogmante al plis ogmante nan jou ki pral vini la. Yon ekonomis la di l pa swete gouvènman defakto ki gen nan tèt li doktè Ariel Henry menm si li pap regle anyen nan tèt pouvwa ebyen li mande l pou l pa pran nan kou votasyon sa antretan donk se toujou sou mache enfòmèl la gran piblik la kontinye ap achte yon galon gaz patikilyèman gazolin nan a 260 dola ayisyen. Nouvo komisè gouvènman AI a, Maitre Venson François, li pa pran tan pou reyaji sou kesyon gaz ki simaye tankou kanal dlo nan site Misaj Saje a. Li deklare gen entèvansyon ki pral fèt nan jou ki pral vini la dekonsè avèk otorite polisyè yo. Li fè konnen pou pwodui sa a, ebyen lalwa entèdi l, entèdi pou yo vann li nan lari. Chèf pakè a di l konsyan de blokaj ki genyen onivo Kanaran ki anpeche. a chofè kamyon yo pase sou wout nasyonal nimewo 1 an, men se pa yon rezon tou, daprè sa l di, pou moun ki gen gaz yo nan ponp a esans yo stoke l e pa deside vann li a gran piblik a yon komisè gouvènman ki montre li detèmine pou l panche sou yon seri de pwoblèm ki gen nan jiridiksyon ke l ap dirije a. Donk te abòde egalman sitiyasyon ki gen nan Blòkò ki son banlye kote gen kèk bandi ki ta rete yo menm vin pran refij yo. Li swete popilasyon yo kolabore avèk otorite polisyè ak jidisyè yo. n ap founi bon jan enfòmasyon. Pou n fini, seri sanksyon peyi Kanada ak Etazini adopte yo gen ansyen kandida pou pòs senatè depatman Latibonita Dominique St-Fleur ki di l pa pran oserye deklarasyon Maitre André Michel k ap mande peyi Etazini ak Kanada pou l voye kwè bay otorite ayisyèn yo sou seri sanksyon ki adopte E yo mete apeprè on milyon dola sou tèt Vitelòm. Yo mete on milyon dola sou plizyè lòt chèf gang. Bon, ki sa k pase ak milyon dola sa a? E poukisa nou pa poze tèt nou kesyon sa a, medam mesye? Ki sa k pase ak lajan sa yo sou prim sa yo ke yo te mete sou tèt gang yo? Ki sa k pase avèk yo? Nou pa wè toutakou pa gen yon silans total, pa gen moun ki di anyen? Epi ankò la, menm si yo ta vin, yo ta rantre anndan peyi an, fòs miltinasyonal sa, li vin, l ap vin fè kisa? Kesyon pou w poze tèt ou, èske se ranfòse y ap vin ranfòse Ariel Henry? Paske ou menm ki ap tande m la, ou di w pa dakò, ou pa vle avèk Ariel Henry, nou pa vle al nan eleksyon avèk Ariel Henry. Ebyen, si fòs sa vini, l ap vin fè kisa? Paske bagay yo pa klè menm. Se la map di w gon konfizyon total total total nan dosye Ayiti an la. E nou pale avèk plizyè lòt kamarad, yo di mesye kesyon swadizan ke fòs sa ap antre an Ayiti le 10 janvye an la, gen anpil moun ki gen dout. Gen anpil moun ki gen dout. Men, pa bliye ke ankò la, lè nou pale de Vitelòm, nou pale de ti mesye gang yo, Vitelòm dezabiye Frantz Elbe. Vitelòm di w kareman se Frantz Elbe ki te ba l zam, ki te ba l minisyon e yo, yo, li esplike w enplikasyon Frantz Elbe, li esplike w enplikasyon Ariel Henry nan lanmò prezidan Jovenel Moïse. Pou ki rezon yo pa janm di yon mo sou dosye sa? M pa konn si nou la medam mesye. Pou ki rezon yo pa janm di yon mo sou sa aprè ke jisteman Vitelòm ki te jisteman nan konplisite avèk yo pou asasine prezidan Jovenel li di l kòman fè anyen pa sòti sou dosye sa? M pa konn si nou la. Gen anpil koze ki pou pale medam mesye men senpleman bò kote Shela. Nou toujou di l etan kesyon ayisyèn, bon nou pa nou pa bezwen ap choute sou moun nan twòp men ou kapab wè se yon moun jan nou di l ki pa metrize dosye an e odepa ki te kont yon fòs etranje e depateman deta ap ba l presyon nou di l wi se sa nou konn sa trè byen yo voye l e y ap ba l presyon li oblije swiv ling e pati demokrat la li pa gen chwa. Sèt e senatè e sila yo e ta ekri e ben dirijan ameriken yo ki ta note e fè e sou sitiyasyon Ayisyen an ki oblije yo e lanse apèl e sila avèk prezidan e Joe Biden yo menm endike ke e vyolans ki e pa menm e rive e kontwole an Ayiti e kap fè raj konstitiye yon mesa e yon e menas e dirèk epi e kwasant pou enterè e nasyono ameriken an e selon toujou e senatè sa yo e priyorite absoli Etazini e dwe reponn avèk soufrans e sivil yo. pandan ke e yap e soutni yon solisyon ayisyèn avèk e kriz lan an absans yon anbasadè Etazini an Ayiti e deplwaman wo e reprezantan e diplomatik lan li menm li pral ranfòse kapasite Etazini epi e planifye avèk mobilize yon repons entènasyonal enben e di me e toujou Nan kad e menm dosye e sila e nap raple ke e Sheila e Cher Phillips depite e eta e Florid lan e manb e kongrè amerikèn nan e menm jan e nou te deja e pataje enfòmasyon an e nan tan avan yo e Sheila e Cher Phillips te fè konnen li pat dakò avèk deplwaman yon fòs militè etranjè anndan e peyi an e nan jou ki sot pase yo nou wèl fè e volte de fas kote Li fè konnen li anbake e nan kad e dosye sila e swit apre ti pale e li ta genyen avèk plizyè otorite nan peyi e Lèzetazini, pi patikilyèman anbasadris amerikèn bò kote Nasyon e Zini an e Sheila Pierre e nan diskou li tout moun te ka konstate li bay e garanti ke apati Mwa janvye e ki gen e pou vini la e yon fòs e etranjè ap rantre anndan peyi an enben Jimmy paralèlman avèk enfòmasyon sa menm jan ou sot dil e tou talè a nou wè jiska mendan se voye monte kap fèt menm jan yo itilize e yon bann e sitwayen ameriken ki gen orijin ayisyen ki gen po nwa lan e ki ki kapab eksprime l nan kèk mo kreyòl pou monte tèt popilasyon ayisyèn nan yon fason pou montre nesesite ki genyen pou vini avèk fòs etranjè sa a. Enben, sa ke nou kapab di nan kad dosye sila a, jiska mentenan poko gen yon teren dantant ki jwenn vrèman ant otorite nan peyi Lèzetazini, pou n pa di nan mitan Nasyonzini, kote menm Sheila Sherfield sa fè konnen e poko e gen anyen e ki di e vrèman poko gen oken aksyon e konkrè e ki kapab e fèt jan ke li te anonse la men e sèlman Noël toujou e bay garanti nan e mwad janvye nan lane e 2023 e kap vini la fòs e militè etranjè sa li menm lap mete pyel e sou sòl la e byen ke Nou konnen e moun sa yo e toujou vini, yo te la e 1915, yo te la nan plizyè e lòt e dat avan, anyen e pa janm fèt, okontrè kriz lan k ap agrave e nan peyi an chak jou ki jou e nou wè e Jistin Trudeau e li menm ki ta menm e pale de sa e li rive konstate echèk e kominote entènasyonal la an Ayiti, enben son dezòd e total e kòm etan. Ayiti e son savann pa gen moun e kap dirije e vrèman son bann maryonèt nou gen la se yon bann e popekwèl enben Sheila e Jean Philus e nan pawòl li fè konnen poko e janm gen yon antant e ki jwenn e vrèman pou posib e fòs e mili e vini fòs e militè etranjè sa anndan peyi an e nan lane e 2023 e ki gen e pou vini la.